Bonjou bonswa la fami avèk plezi nou antre lakay ou pou kapab pote ba ou yon nouvo emisyon ben sa fè lontan nou pa fè yon ti pale sou kesyon politik paske nou konnen byen ke sou chanèl sa mwen plis prime. pwoblèm sitwayen yo nan geto yo paske chanèl sa se yon chanèl ki dwe patisipe ak avansman peyi a men ki kòmanse dabò pa geto yo paske nou menm nou trè sansib ak aktyalite nan geto yo. Nou gen lontan n pa pale de yon ti kesyon politik. Men lè nan politik la depi nou ouvè bouch nou nou pale ebyen gen moun ki di nou nan bò pouvwa nou nan bò opozisyon paske kesyon politik se yon kesyon pou manyen avèk yon pensèt. Ben je sè men ekoute! gen actuality. Jounen jodi a la a, mwen vin pale nou de yon pèsonalite. Se mesye, il s'appelle Mathias Pierre. Gen yon ribrik e mwen mete sou chanèl la ki rele Mémoire du micro. Mémoire du micro a pou moun ki pa konnen, Se sa w te di yè e ke sa w di jounen jodi a li diferan de sa w te di yè. Memoire du micro a se pozisyon ou te genyen yè epi jounen jodi a ou vin gen yon lòt pozisyon. M pral ba nou yon egzanp ki trè klè. Yon nèg te nan Jovenel yè, jounen jodi a l vin nan opozisyon. Ban m di nou yon bagay byen, nèg k ap fè politik yo nan peyi Dayiti, lè n ap fè politik pa montre nou se ti grangou. Nèg ki bezwen kòmsi anpoche kèlke santèn de dola, kèlke milye de dola e kèlke santèn de milye de dola e o final enterè. Lè n ap fè politik fòk nou fè politik pou kapab genyen yon chanjman. Si nou nan opozisyon fòk nou nan yon opozisyon ki p ap kraze, ki p ap detui men ki de preferans ap ensite gouvèneman, pou kapab faire mieux, c'est-à-dire yon opozisyon konstriktiv, jan yo toujou di l. Pa egzanp, lè w pran peyi Lafrans, ou wè byen Marine Le Pen se yon moun ki toujou rete nan ekstrèm dwat la, ki pa janm kòmsi ap achte figi prezidan kòmsi lè l gen pwoblèm lajan, hòw, li fon yon chen kouchan la a, l al jwenn Sarkozy, l al jwenn François Hollande, l al jwenn Emmanuel Macron. M gen chans, depi m ap gade politik, Viv 3 prezidan nan peyi sila, mwen wè Marine Le Pen toujou genyen menm pozisyon li genyen yo. Isit nan peyi Dayiti se rare nèg depi ou konnen yo, yo genyen yon grenn pozisyon. Li difisil pou konte. Bon, nèg mwen vin pale nou jodi a de li se Mathias Pierre. Eske nou konnen kiyès Mathias Pierre ye? Mathias Pierre se yon nan nèg ki tal nan eleksyon pou prezidan, pa vre? Mathias Pierre se yon gwo antreprenè a lepòk. Men! Misye te vle konfonn sa n ta kapab di reyisit ekonomik li ak yon reyisit politik. Kote li reyisi sou plan ekonomik, ebyen li pral echwe sou plan politik paske la politik sa se fè otreman. Matyas kòmanse antre danble nan kesyon politik la. Matyas vin foure kò l anba Moïse Jean Charles pitit Dessalines nèg yap fè politik yo nan opozisyon baw yon bon maten Matyas fè yon kout gidon lal jwenn phtk depi lè sa Matyas se youn nan nèg ki plis phtk ke moun ki phtk jounen jodi a la men Matyas ki ap defann yon koze referandòm sil tap fèt m pa gen pwoblèm pou tap defann li men Matyas Jan bagay la ye la, se kòmsi m wè ou anvi pèdi batay la. Paske, ekoute byen, 40 milyon de dola, se bokou kanmenm. Men, lè w gade 40 milyon de dola ki dekese, lajan pèp la, or, lè w ap gade byen nan sant spòtif Kawfou, men kòman pèp la ye. Lè w ap gade byen nan Site Solèy, men kòman pèp la ye. Sa vle di, si w pran san w byen pou gade, menm lè lajan sa w ta pral anpoche yon 5 milyon ladan l, men di tèt ou ke pèp la ap soufri, puiske se lajan pèp la, ban m fon kanpe sou koze sila. Epi politikman, sè ke nou wè referandòm nan li anvi fon kanpe, paske jan m wè yo ta prale nan lojik adelante a, se kòmsi Machin nan pa ka pran vitès ankò e machin nan se bak l ap fè. Yo oblije mete wòch dèyè li pou kenbe l la. Eske Jovenel Moise resevwa yon tap nan men Joe Biden sa anpil moun pa vle tande paske nou s on pèp souvren nou ka pran desizyon nou jan nou vle men ki finans kòmand nou rive nan yon moman pou n di se souverènte nou ki enpòtan men fòk nou di tou moun ki ede Jovenel Moise rete sou pouvwa a, li pa lòt ke administrasyon amerikèn nan, sinon li se yon bon alye. Si jounen jodi a administrasyon amerikèn nan di Jovenel Moise, m pa fin twò renmen kesyon referandòm nan. Se pa pou san rezon ou wè anpil twit prezidan repiblik lan fè sou kesyon referandòm nan, twit sa yo yo efase. Si prezidan repiblik lan anvi fè machin aryè pa rapò ak kesyon referandòm nan, eske Mathias Pierre ta sipoze li menm kontinye nan lojik adelante a? Bon brèf, mwen m panse ke Mathias Pierre ta sipoze fon gade kòm se li k ap mennen kesyon an, li ta vle mennen ni a bon pò pou montre ke bon li son gwo politisyen, li reyisi. Si m te nan plas Mathias m t ap fè sa. Fò m di nou tou, gen anpil jounalis ki yo menm tou antre nan lojik Adelante a. Jounalis ki sou Facebook, jounalis ki sou YouTube, jounalis ke m renmen anpil, men m pa oblije genyen menm pozisyon avèk yo. Menm lè m ta kapab gen yon pozisyon ekilibre, paske kant on è jounalis, fo pa montre pozisyon w. Bon sinon, ou kapab yon jounalis angaje men. Antre nan yon antrepriz ki pa vandab, m panse ke se aparaman detui pèsonalite w ap konstui a, oubyen notoryete medyatik ke w ap konstui a. Gen anpil jounalis ki pa pou referandòm, pa gen pwoblèm. Gen anpil lòt tou ki pou referandòm, pa gen pwoblèm. Men si w pa pou referandòm nan, gen bagay ou pa dwe di tou. Paske gen yon kote ou rive, tout nèg ap di, a misye se ti visye l ye, se nèg k ap defann degouden l. Nèg ki pa vle wè Jovenel depi yo bal de twa goud la ok tout bagay poze. Men konsa tou si Wap defann referandòm nan tout moun Santi ke pa rapò a jimnastik obyen parad ke wap fè a travè twit a travè pozisyon w tout moun pral di a genlè misye gen lajan nan menl Bon finalman pwoblèm la, bon kòm se Ayiti, bon antouka se toujou teyatr. Men fò m di nou byen ke mesye, gen nèg ki pale sou kesyon an. Alò m pral mande nou pou nou kòmante pa rapò ak pozisyon mesye sa yo. Premyèman, Ya Bob C. de Caraïbes FM nan jounal Premye Okazyon, li pase men pran Matyas. Ki sa Bob C. di? Ann tande. Fò m fòme kon bagay sou bagay sa. Fòme kon bagay pou peyi. Pase yo di bagay la kanpe. M'en Matyas fin anraje, Matyas fin wè mò, on bann kostim tchwelanp sou li, on gwo kabare nan je li. M wè Matyas la, m wè, m pa konprann Matyas! E li sèlman wè. M resi pa konprann Matyas! Yo ki bagay la kanpe! Si bagay la kanpe, kanpe nèt! M wè radyo, televizyon, tout jounen, on bann televizyon, pa gen anyen, bagay la sèlman k'ap bay, epi yo di bagay la kanpe. Di bagay la kanpe, fò l kanpe! E pwovizwaman, se lòt dat sa yo konn ale fè. Bagay la tou, bagay la tou, bagay 40 milyon k'ap, 40 milyon dola, bon dola wi papa! Bon dola wi! Sak pase? 40 milyon bon dola. Oh! Ki depanse? Lò pè Matyas cho devan bann nan, ou konnen konsa. Sa vle di ke fò m fè yon pale ak konpè Matyas, pou m di konpè Matyas, teke fre l pase pre, yo, yo di bagay la kanpe. Yo di bagay la kanpe. Se pwovizwaman l kanpe, zanmi m. Kounye a, ou mete televizyon yo, pou gade eta moun yo sou plas Fontamara, pou moun vè gade, lemond antye vè gade. Mete televizyon yo pou kapab de televizyon sa yo m wè m fè tout jounen nèt nan bagay sa paske m gon kout plim m ap fè sou nou mwen m di nou e dènyè bagay m ap tou fin fè la nèt nèt nèt nèt pou nou mete m deyò nèt bon m vle nou aprè 25 an m nan mikwo e nou k pou mete m deyò nèt pou yon bagay ke m di paske pou yon pil televizyon tout jounen depi w vire yon sèl bagay m tande 40 milyon dola m wè konpè Matyas fin wè mò. Kostim li sou li, kabare l nan je li, l fin debòde, yo di l kanpe, l ap fè vitès. Fò m konnen ki enterè Konpè Matyas genyen ki fè otorite di l kanpe e li menm te kanpe. Ou konprann? Se pa moun ki pou bay Matyas yon katon wouj pou di yo di kanpe baay la mèt. E pa li sèlman. Bob se pa li. Genyen yon sitwayen ki ap fè yon emisyon ki rele Kisa nou vle? nan radyo Ibo. Sitwayen sa a, li rele Roudy Sanon. Mezanmi sitwayen an se sal bliye li pa di Matyas Pierre ann tande. Corona ba yo kote pou yo soti. Yo tou yo tou soti. Kon a maten m tande Matyas ou konn ou konn sa pou fè pou pèp la paske m tande w di l ou di ke lajan referandòm nan se lajan pèp ayisyen an mwen m e ou wè mo sa m byen kontan m tande l nan bouch ou ke kòb referandòm nan se kòb pèp ayisyen an ou rekonèt ke se lajan pèp ayisyen an nou pran taks moun n ap gagote. E lè yo pral mande kot kòb referandòm nan, wap genyen pou reponn pou remèt lajan sa a. Lan pati sa w manje a, map tande misye maten an kap esplike ke Ayiti se yon peyi granmoun, li pa genyen pou l pran lòd nan men moun. A bon? Bon, wal lan yon koridò, ou pati Ozetazini ou Miami lan yon otèl, gon gon gon gon gon yon kongresmann ameriken k lan ki lan menm, wal chache konn lan ki otèl li ye pou w ka desann lan menm otèl avè l, ou fon moun fon foto a distans pou w pou w ka montre lan koulwa otèl la, Kote de kote Ou tap rankontre Ou tap gwo chèf. rankontre avèk gwo chèf ameriken Konnya wap wap di ou son peyi granmoun ou pa pran lòd Ti salòp tankou ki e ki e ki pa pran lòd la Konnya wap gade Matyas kap radote maten an lan radyo lap esplike ke e li e e ke Ayiti son peyi granmoun e ke lajan an se lajan pèp ayisyen e ke se pèp ayisyen ki vle referandòm nan pa gen anyen kap fè yo pa fè referandòm lan e pou e pou fèl sou kapab. Anben si yo si si si si yo Si yo granmoun vre jan yo dil la, menm si nou konnen e pa vre. Tande non, m poko fin ba ou non, apre sa e kounye a li deklare ke e ke nou menm se san Desalin ki lan venn. Monchè retire non Desalin nan djòl ou. Menm si se Ayisyen parèy mwen ou ye, ou gen dwa a wi, men retire l nan djòl ou. Ou pa gen san Desalin, ou gen san kochon. Al fè adn ou. Al fè adn ou Matyas Pyè. Ou pa ou pa gen ou pa gen san Desalin. Se san kochon ou gen. Adn ou se adn kochon li ye. Salòp moun ki pa respekte tèt yo, ki pa respekte peyi. Retire non Desalin nan djòl ou. Nou tout depi lè nou bezwen pale se Desalin Desalin. On ti salòp eh Thomas fè on tweet dènyèman la poul pale de sa kap pase. Mathias rele misye nan telefòn depi Canada wi poul di lap al kont gouvènman an wi. Ah bon? Men wi. Mathias son salòp ou ye. Lè yon moun ap pale fèmen djòl ou. Bon. Eseye konprann. Ou pa met djòl ou nan peyi a. Bon kounya la nou prale nan panel majik avèk yon journaliste ke mwen renmen anpil m ta kapab di sim gon modèl se li menm son non se Alphonse Roberson se yon nèg ki toujou kalm e poze menm lè genyen sa n ta kapab rele yon militan ki vèse l nan yon lojik defann rejim avègleman. Ou kòmsi m ta kapab di e atake li nan pèsonalite l. L ap rete kalm pou l reponn ou. E se sa k te rive pandan l ap pale avèk Matyas. Epi Matyas estime ke sa Roberson Alphonse ap fè a se yon jimnastik pou montre ke li kanpe dèyè opozisyon an. Mesye Pierre, Mesye Pierre, Mesye Pierre, mwen envite w pa vre? M resevwa w lakay mwen. N ap poze kesyon. Mentnan la vous oze prete m entansyon ke m ap fè apoloji tranzisyon, pa vre? Bon. Enben mwen m ap di w ou manti. Pa prete moun ankenn entansyon. Mentnan map di w antanke minist, antanke responsab deta, mwen menm kòm jounalis map poze w kesyon. E tout sitwayen ap atann yo ke yo respekte la lwa e la konstitisyon. Pati sa al klè nan tèt ou? Petèt. Sa sapèl? Swa yon trou de mémoire ou. E m retounen sou. Non non non non. Non non non non nan ka sa a ou fèk di pa gen ankenn ou fèk di pa gen ankenn kote nan konstitisyon an ki prevwa pou yo al prete sèman devan lakou de kasasyon. Sa yo t al fè 22 septanm nan kou de kasasyon? Yo t al flannen? Mesye Pierre? Yo ta lache Yo ta lache pistach Mwen reponn kesyon sa a lontan Mwen reponn kesyon sa a lontan E repons lan se Nou bliye ke majorite jij ki nan kou de kasasyon yo pou sèten ke gen ki te nan kou deta ke gen ki andeyò de la konstitisyon pwoklame tèt yo kòm prezidan Men sa ap atire atansyon w. Nan ka men, nan ka, nan ka mesye Mecène nan, e, mesye, nan ka mesye Mecène nan, mesye Mecène, mesye Mecène rantre nan yon teren politik. Mentnan nan lòt ka yo, w ap raple w ke, wi, wi, non, sa yo t al fè, reponn sa pou mwen silvouplè, sa yo t al fè nan Kou de Kasasyon le 22 Septanm? Ekout, mesye, mesye, mesye Alphonse. Wi, mesye Pierre. Ou poze yon kesyon, m kwè m reponn ou deja. An avanse sou yon dezyèm. Non, ou pa reponn li, non. Mwen panse ke, ankò, je reprends le principe de l'apologie de la, de la transition pou m di, tout aksyon ki ka anpeche eleksyon, kòmansan pa bloke le Konsèy Elektoral, pou kiyè pa de Konsèy Elektoral, pou ke eleksyon pa posib, Pouvwa l te nan bilten dvòt la. M pa anvi di anyen ankò non. Men sèl sa m ta kapab di Jan nou ye la sou chanèl la m pa anvi lese m atrape par la politik. Sonje m di nou byen depi lè m fèt m nan opozisyon. M nan opozisyon ak opozisyon mafya isi, m nan opozisyon avèk pouvwa paske m wè tou de se toujou menm lòbèy la y ap fè epi finalman se popilasyon an k ap kreve. Pa bliye m di nou ke mwen menm sa ki evidan pou mwen. Se defann moun Site Solèy, defann moun sou Bèlè, defann moun Dèlma 2, defann moun ki nan Vilaj de Dye, moun nan Gran Ravin, moun nan Ti Bwa, moun nan tout geto, moun kote ke pou yo manje yon ti diri a sòs pwa pou yo fè yon ti sòs poul, se chak desanm. Se moun sa yo m ap defann. M p ap ka defann gwo palto paske yo pa t mete m lekòl pou m vin defann gwo palto k ap fè politik woule m debò. Nèg k ap woule gwo machin 120 mil dola ameriken alòske moun k ap viv nan Site Solèy la ta bezwen sèlman yon 10 dola ameriken pou l viv kotidyènman, li p ap kapab. Ou kapab di sa w vle, men franchman, m pa t ap ka janm antre nan lojik sa pou m ap defann ni pouvwa ni nan opozisyon paske,